Nou menm malerèz nou menm e sèl Bondye kap konbat pou nou la avè nou menm kòm jounalis ki pou nou la paske nou pa gen moun nou pa gen moun depi 22 jen nap dòmi la men nou la atè a la nou gen 1 an la nou gen 1 an la atè a la nap mal viv gen moun ki mouri mò pa tchò kò la nou atè a la nou pa jwenn okenn enstansyon moun ki pou pale pou nou ki pou revandike pou nou e laprès nou oblije pran. Ki pou pale pou nou san laprès vwa nou pap pase. Yo te ka wè yon chien ka nèg yo pap viv la yo menm. Bon sa e e e bon sa vle di nou anpile yo pil pa pil nou te gen kay nou la yo vini yo fè nou kraze li jis se pil pa pil la pil pa pil e pa gen nenpòt chien e pa gen nenpòt chien chien gen valè ke nou la. M pran dan fè mal tout dan maroka m atè a la yo pa janm ka dim anyen m ta vle pou nou edem bon m kout nanm silvouplè twòp imilyasyon pou nou atè a la. E moun legliz yo lè yo vini la yo gade eta nou, jan ti figi nou ye, yo vini avè ti manje yo fè nou kado. Kòm mwen te di l map redi l ankò, mwen menm gen de pafwa pou m viv se elesiv mwen fè m bon m pa ka fè lòt bagay. M te konn fè komès bon jan peyi a ye la bon pa gen komès ankò. A vle di la e bon pwochen kap lonje m lamen. Bon pwochen. Mwen m pa gen anyen pou m fè mwen menm. Pa gen de kesyon de pran pa. Pran lòt nan ti zanmitay e pou nou tout, nou tout te soti, yo te mete nou deyò. Menm jou n ap antre e pou nou tout antre menm lè. Pou nou tout retire kò nou an la, pou nou bay kay, pou nou bay lakou pè a. La e pa kay nou li ye. La e pa kay nou li ye. Ki akonpanye nou nan batay sa a. Jodi a nou fè apèl ak lòt medya yo, poukisa? Pase n gwo pakèt bann malere malerèz ak a timoun la ki nan dòleyans. Ou wè sa m vle di w la? Oryè m voye pwoteksyon sivil vin pran non nou. Men, gen ajan yo fin pran non nou, yo voye l bay Jil. Pou Jil fè pwosesis la pou nou. Jil kenbe dosye nan li pa janm fè anyen pou nou. Men jounen jodi a gade pou nou wè, menm tout nou pa gen bag anyen la. N ap dòmi nan mayen vre pinèz Wè sa m vle di ou a? E kòb y ap ba nou an tou, kòb la pa ka fò pou nou. Si y al kay nou senpleman, ki pou woule vo plis ke 10,000 dola. Wè sa m vle di nou an? An m pa bezwen pou mèb sa n gen nan kay nou. Dayè bandi fin mete n deyò. Nou vin pran refij la a, Andrè Sentiv. Pa volonte pè a, Bondye pale nan kè pè a pou resevwa nou la a. Men si yo ba nou ti 10,000 dola, pa p fè anyen, pa p menm yon ka. Pou sa live nou pou nou etidye pou nou ka pè a. Nou pa bezwen viv la men. E pa la n te ye. Nou te nan liks wi men. Nou t ap byen manje, byen bwè, byen dòmi men. Gad kote n vin ye kounya la. Nou fè apèl avèk medya pou nou di Jules debloke pèp la la. Nou pa vle 2 eta ankò nan lakou kay pè a. Pase lakou kay pè a se lakou legliz li ye. Wè sa nou lage lekòl la. Nou pa la ankò. Nou pa vle dòmi la ankò. Pou Jules di yon mo avè nou pou retire nou la. Men se kiyès ki Jules la? Jules la se yon chèf pwoteksyon sivil li ye. L ap travay an konsè avèk OIM. Bon sa map di map soufri. Bon kounye a wè pi nap di oyèm a tout jil li a nou pa vle t nan lakou sentiv ankò fòk kina al lakay nou. Men kòb sa yo voye ba nou eske kiyès ki voyel pou nou? Kòb sa li pa kòb oyèm li pa kòb jil se kòb milyadè yo ki bay 5 pou 100 pou le mond lè gon ka sikonstans konsa yo pou ede malere malerèz yo. Wè sa m vle di w la wi e kòb sa kounye a la si nou menm Bandi mete n deyò. Nou vin pran refij la. Oim, ba nou kòb la. Ou menm ki vin pran non nou. Poukisa ou oblije retire non nou ak moun pa w? Ou bloke lis la. Epi ou nan konfli avèk pwòp pwoteksyon sivil parèy ou. Epi nou menm ti pèp la menm n ap soufri nou menm. Poukisa? Eske yo te mansyone kòb yo ta ban nou chak? Di mil dola. Sa k fè nou bloke la toujou e pa rapò de gen yon konfli antre yo twa. Jil ki ala tèt la epi lap peze David avèk Johnny ou wè sam vle diw la yap peze nèg sa yo e pandan se nèg sa yo pap nan pa men nèg sa yo pa gen ken pouvwa moun ki gen pouvwa e jil li ye Poukisa lap peze yo? Bon paske li nan vòlè nèg sa yo genlè pa nan vòlè avèl. Ok men kisa nou bezwen menm aktyèlman? Nou menm nou bezwen nou pa bezwen yap mande pou nou retire kò nou nan lakou sentiv la paske nou pa vle dòmi la paske nou pa abitye dòmi konsa nap dòmi se twalet. Wè sa m vle di w la rat ap pase nan figi nou mayen gwen pinèz wè li se pipi wè sa menm dlo m pa gade wè menm tou gade twalèt sa w pa gade twalèt la wè majorite moun la malad enfeksyon wè sa m vle di w la renmen èske nou ka viv nan sikonstans sa nou pa bèt menm. Konbyen tan nou gen depi nou nan lafrikans. Nou gen 1 an. Mwa jen an l ap fè nou gen 1 an. M te gwen endikape nan men, Lakwa Wouj te fon kay banm sou pye sa nan grilèj 12 janvye pase. Li wè map dòmi nan lari ak atè ak timoun yo. Kounya kay la brile, m gen yon ti gason m ka achte 20 sak siman, l achte 4 l achte 4 e 4 douzèn bwa de pa 4 epi la li fè yon vye kay. Kounya sa fè distre, yo tout brile nèt ak tout kabann m ak tout bagay m gen nèt, kay mwen brile, timoun yo kouri, m pa resevwa anyen. M gen 1 an map dòmi la, M gen pwoblèm mwen menm, m ap dòmi la mwen menm, sou sit la la, m pa gen manman, m pa gen papa mwen menm. M bezwen èd mwen menm, m bezwen èd! M se kilaj ou, se depi kilè ou vin la? A m vin la depi, m gen 1 an la, m gen 1 an la, depi m vin la mwen menm. M bezwen èd, m bezwen sipò. Kote manman avèk papa ou? Manman m mouri, manman m mouri mwen menm. Manman m mouri. Non m pa gen manman m pa gen papa la a men m poko jwenn kòb m poko konn kote m prale la a gèlè nan lari a m prale. Men se kisa nou menm nou fè pou n viv? Oh nou brase nou pa gen anyen pou n viv la non tout moun ap chache lavi e lajounen yo de konn ban n ti manje pa gen anyen pa gen anyen pa gen anyen konnya mwen m pa nan bari yè mwen menm sa m breze la mwen menm m ta vle èd mwen menm pou yo ta ede m mwen menm men m poko gen kote m prale la. Ah m ta ren m ta di konsa pou yo ta ankadrem pou yo ta idem pase map pase mizè mwen menm map pase mizè mwen menm. Kat jen, yo mete nou deyò kat jen, nou antre anndan bnc kat jen. Kat jen an bon, nap dòmi nan seren, nan lapli bagay. Ok le 17 yo mete nou deyò. La depi lè sa e la nou ye. Paske yo pè a bezwen espas la. E apre de pè a pa gen moun kap fè sa pou nou la. Paske lòt kote yo ka resevwa nou konsa. Egal nou ta lan la lwa yo kouri dèyè nou. Nou vin la yo resevwa nou. Baryè louvri pou nou nòmalman. Men jis dame oryèm fon bagay pou rès moun yo ki rete a. Genyen ki jwenn kòb yo. Fò nou pa pèdi sa. Genyen k jwenn kòb yo men gen anpil la k poko jwenn kòb. Mwen menm m pa pèdi sa. Genyen nan nou ki jwenn kòb yo paske gen moun ki nan dòleyans ki jwenn kòb yo kòb yo men genyen k poko jwenn. Sa di ke se tout sa w wè la youn poko jwenn yon goud. Mwen menm jwenn pa m deja. Mwen menm jwenn. Men se pitit mwen ki koz nou la toujou paske konbyen kòb yo ba ou yo ba w 10 mil dola 8 mil dola pou w ap fèmen kay kote 8 mil dola pou w ap fèmen kay alò pou w ap mete nan yon eke yo pa menm ba w 10 mil dola menm yo ba ou 8 mil 500 dola 8 mil 500 dola pou w peye bote bon bon 8 mil 500 dola pou biznis yo pa ko janm bay li a yon jou 8 mil 500 dola pou biznis yo ko menm ba ou menm men se mwen l tap ban mwen. Wè je se tifi a man baba bon la nan lakou a la ki vle di ou menm ti resto ou tap fon bay mwen men jis m rete la avèk 2 pitit mwen m rete la men se a pitit mwen tou m ta pretan sòti men bon pou byen di ou tou men li paka byen si pa si moun nan paka fon anyen men bon poum jwenn yon ti ka omwen 500 yo la m tap nan kouri toujou. E ka mwen mwen ta ale. E gad se problem sa yo m vin gen wè. E gad m ta renmen ou yè m fon bagay pou tout moun ki la. Paske tout moun nan mizè. Se lè lapi tonbe pou wè bagay. Rat ap moute sou ou. A. Anpil problem. Anpil problem. Cheri bay malè. Anpil problem.